Yo toujou di depi w wè ti poul la cho cho dèyè manman l se malfini k pral pase pran l kidonk lanmò k nan zye l. Medam e mesye, Izo, chèf gang Bay 5 segond lan ki etabli katye jeneral li nan Vilaj de Dye, anonse lanmò l. Wi, Izo pral mouri. Ou pa mande m kòman sa se fè, on moun ap viv, pou l anonse lanmò l, èske l pran bal, èske l malad? non izo deside atake cha ti magalie ya ebyen izo se lanmò k nan yeux l izo pral jwenn lanmò a. M konnen w pral mande kòman m fè konnen ebyen ann gad ansanm avèk mwen izo deklare pou yo voye madanm ni magalie vin bal yon vye kraze pou l wè si l toujou dous ebyen li konnen ke izo abitye pèse cha deja paske te gen plizyè cha ki te antre nan vil la yo te di ki t al fè yon operasyon Izo te jwenn chans li pèse cha sa yo kote ke li te touye plizyè polisye swat nan Vilaj de Dye. Ebyen Izo nan tèt pal cha a yo dous li mande pou yo voye Magalie ba li poul wè eske Magalie dous. Ebyen Izo preparew ou pral gen bagay nan menw. Men nou pa konn ki jou nou pa konn kilè nan moman an la ti Magalie preokupasyonn se kwadèboukè. Ti Magalie deside li sèmante Li pap soti kwadèboukè tout tan li pa soti ansanm avèk tèt Lanmò 100 jou ak tout akolik li yo. Toujou nan vilaj la, daprè yon tweet boukante laparòl fè, bandi vilaj vòlè yon bako pou mèri Pòtoprens jounen 5 out lan. Plizyè nèg ame rantre nan sant ekipman an epi pote ale materyèl pwa lou sa. N ap raple pandan semèn sa a, bandi Gravin te deja vòlè youn sou wout Matisan. Ki pwojè nèg yo? Bon, mezanmi ki pwojè nèg yo ansanm avèk gwosè materyèl sa yo ki ap vòlè? Kidonk se pa sèlman moun yo kidnape se pa moun yap fri se pa moun yap touye yap vòlè plizyè ekipman mezanmi ki pwojè nèg yo. Kòlèg, se sou non sa yo konnen l. Li tonbe tèt nwa nan echanj tir ak lapolis nan yon operasyon ke yo te lanse nan jou k sot pase yo pou derasinen gang. Kòlèg Octavius alyas Kòlèg se youn nan pi danjre chèf gang kriminèl ki tap fè lapli e lebotan nan zòn Kwadèboukè. Nan atak ki te fèt sou But Bwaye ak Croix des Missions kote divès inosan te viktim nan kesyon mete chèf gang dirije tèritwa nan mwa davril ki sot pase a, Kòlèg se te sèl chèf. Li vyole fanm, fè moun abi, li tiye jan l vle paske l te met nan tèt li li se gason vanyan, li pa pran bal. Humm bon sa fini men l pase a lenfinitif. Operasyon yo pa kanpe la, divès inite deplwaye nan baz Kòlèg nan yon ansyen kay li genyen nan zòn Tè Blanch nan Kwadèboukè. Anpil endis te montre ke gen vi pandan ajan yo te rive. Plizyè machin nan lakou a, ou pa konn si se sa yo vòlè, ou pa konn si se pou yo. Anpil espas pou yo banbile, fè kidnapin, fè tout sa yo vle. Lapolis ta pral deplwaye. Se konsa, yo dekouvri 6 otaj ki te fèmen anndan yon chanm. Sa fè plizyè jou depi kòlèg te kidnape yo avan l te mouri. Pami yo gen yon resòtisan fransè. Ann tande yo. Depi lè cha ap antre nan lakou a, li di mesye nou sove wi paske sa e cha kap antre la nèg yo gintan kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè reswa nou an difikilte nèg yo pa rapò yo genlè frape depi yè men kounya yo an difikilte pou kote nou ye a yo pa yo pa stab jan yo te konn stab kounya nou te dèm sove epi misye men nèg yo pati nap sove. Misye di bnò pa sove. Lè kounya lè cha vin parèt li di nap sove men cha li di non pa sove pase si w pral sove cha ap konnen menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Operasyon pou demantle rezo gang kap fè lapli e lebotan nan zòn metwopolitèn nan ak nan zòn de non dwa pou popilasyon an, lapolis ap trake yo jouk nan zo. Ou panse w envensib? Ou panse w se mèt latè? Enben, byen pre pa lakay, w ap pase kanmenm! Tout moun ki panse yo ka defye lapolis ap jwenn repons nan mezi zak y ap poze yo. Direksyon jeneral la pa pè e yo pap janm pè tann tououtoutoutou. Lanmò san jou! Ti Maga di m di w konsa k ou toujou branche, met pye w atè, sispann pale nan telefòn ap bay presyon menas. Aktyèlman la mwen okouran gon gwo rankont ki fèt nèg yo ap maniganse yon plan la pou atake fò nan Kwadèboukè. Kanpe goumen l ye mesye. Se kanpe pou n kanpe batay. Se pa rete dèyè yon telefòn, mare ektetera, atake, tiye inosan, ye chofè kamyonèt k ap pase ektetera, tiye moun. Non e pa sa. Kanpe batay. Lanmò. Dayè m di w lanmò pa ka batay. Misye fè opresyon. Misye pa ka goumen. M te di n ke se kòlèg ki chèf, ebyen kòlèg il a été mortellement touché m ap vini rete branche radyo a ebyen sa k pase nèg yo pa la ankò yo te la yo pa la ankò ebyen kòlèg te panse ke l son tou pwisan toro gwonde nan emisyon isi a m te di n sa m te di n ke kòlèg ap tonbe avan lanmò sanjou paske misye li menm li pa lach malgre tou Misye toujou met pye l atè. Men lanmò san jou son blofè. Misye gen dwa vin la epi li remake nan zòn sa pa gen anyen, pa gen ankenn danje epi l vin la l pete bal epi l kouri l jete l. Lanmò pa janm met pye l atè pou l kanpe goumen vre. Si w se towo yo ap di w se wa lanmò. Wa lanmò san jou mete pye w atè. Wap fè fas karak ti Magalie. Lè sa map wè ke ou nan batay tout bon. E m te di n chèf 400 mawozo a e te kòlèg. E lanmò s on lach li ye. E dèyè telefòn ke lap di w ann ba nan grennen. O n se brakiyèt pa pè vrapè. Dèyè telefòn nan. Wè yè m bay la popo 8 50 sur 10 hè m pa fin bal 10 sou 10 men m bal 8 50 sur 10 e m te toujou di l se volonte ak mwayen ki manke men sitou volonte politik la polis gen mwayen gen posibilite pou l trake yon seri de bandi nan peyi a men pa gen volonte politik pou trake bandi yo paske chak nèg politik gon gwoup ame Pou jere eleksyon pou li. Se sak kraze ayiti. Peyi a bezwen 10 ti magali pou ap bann sèvis nan la repiblik. Gon seri de ti mesye swat nan tòsèl fòk frantz elbe konnen enpòtans ti mesye sa yo. Menm si w wè vitelòm ap pran pòz etchetera fè enteresan misye konnen l pa alèz E se ti mesye swat sa yo t pa mete ki fè misye pa alèz nan blòk la. Misye pa alèz. Li ka vini l fè kou etc al kouri al kache. Dayè yo lach yo pap kanpe goumen. E m te toujou di l. Se pa bouch kabrit m genyen. Se gade m gade sitiyasyon epi m di atansyon. Se kòlèg ki chèf. Lanmò 100 jou pa chèf. Men kòlèg avan lontan lap tonbe paske l met pye l atè. Lanmò 100 jou se blofè l ye l pa met pye l atè vre. Kache dèyè yon telefòn bay presyon. Antretan m al fon ti pale rapid avèk pòt pawòl polis lan Garry Derosier paske ta sanble jan m te di an la popo depi yè e lap make pwen lap make pwen gen plizyè nèg ki tonbe map vin sou yo yo di m Lova Toussaint misye gnlè yon lanp ki tap limen tou wi misye misye djòl anpil nap vin sou sa Donk lapopo frape, gon gwo chèf gang ki tonbe, gen zam ki rekipere, gen kestyon kidnaping ki an diskisyon, n pral gade sa, paske lapolis gen enfòmasyon pa l, TT gen enfòmasyon pa l, nou pral gade sa, talè a la, la konfirmasyon de lasasi, bon, non, yo stope, lapolis pa asasine moun, yo stope yon vagabon ki rele Kòlèg, Donk, ki pral konfime paske lapolis pou la premyè fwa antre nan fyèf misye, nou pral gade sa, talè m pral montre nou yon jenn ti gason 19 an, misye yo jwenn zam nan men l, inifòm lapolis, yon polisye yo te tiye sou Dèlma, nou pral gade sa, nou gen sou li nan la pòt pawòl polis la Gary Derosier. Gary Derosier, Enspektè, Komisè, kouman w ye? Bonswa Theriel e bonswa tout oditè, oditris. Epi w pa di m non, Enspektè oubyen Komisè? E yo di m e CM ou ye kounye a, Komisè? Enspektè Dionè, Enspektè Dionè. Enspektè, ou pral Komisè byento. Ann, pale avè n non Gary, kòman nou ye, pale ak peyi an. Yo di m depi yè la lapopo ap make ti pwen tanzantan, kòman sa ye? ki toujou ap egzibe zam yo sou rezo sosyo yo, li te akonpanye de Ronald ki malerezman dese mòtèlman. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!